Libe. Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sila. Se vre zafè kochon pa zafè mouton, men pèp ayisyen fò m di w yè, ti madanm sila pase move moman anba men kèk polisye ki t ap sekirize Premye Minis Ariel Henry. Ou raple w Yanick Joseph gwo rèn nan fantom 509? O o. Anbasad amerikèn pandan prezidan Jovenel Moïse te la, te deklare òganizasyon sa se yon òganizasyon kriminèl e non sèlman sa tou lapolis te mete avi de rechèch dèyè madanm nan e lajistis te mete entèdiksyon depa dèyè l. Kòm se te pèsekisyon politik, li floup li kouri l sove l al kache deyò. Selon dènye enfòmasyon yo, madanm sila a ta bon nan pwogram Biden kounya la, ki kote w pral pase nan ki èpòt pou kite peyi. Donk, kounya l al chèche gras nan men premye minis. Ebyen rive l rive pèp ayisyen, madanm nan pase move moman, li bave tèlman l kriye anba menòt. Nou pral fè w tan dekri l. Ala traka pou lave kay tè, rale chèz ou. Nan vil Okay yè medam matmwazèl e mesye gwo dram map fèw konnen bandi yo poko rive idantifye touye yon kanbis nan aswè yon jenn gason ki tap tante vòlè yon moto siklèt pase move moman anba men popilasyon an se gras ansanm avèk lapolis ki fè yo pa fèl fè vwèl pou peyi san chapo frèzesè byeneme nan jou pase yo raplew lapolis te arete ti blan yon sòlda Vitelòm, yon sispèk kle nan asasina enspektè Arendton Rigaud, ebyen nan jou kap vini yo la a, yo gen pou yo ekstrade l ale Ozetazini Damerik. Jenn fanm nan Chili mezanmi sa yo ap pase pou yo jwenn yon paspò, frè e sè byeneme, humm pa gen bouch pou pale. Responsab nan anbasad la ki fin pran tout done fè paspò, yo pa pè, yo pa krent, yo ap mande jenn fanm nenpòt 10 plumen pou yo kapab remèt paspò Nou pral fè wè yon konvèsasyon. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, Lè m chita m pi wo, lè m kanpe m pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chen. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Mwen pral flannen mwen wè de chemen. Mwen fè nan tou 2. Kite eleman de repons paw la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. He adje! Viv lib ou mouri! Viv lib ou mouri! Libète ou lanmò! Libète ou lanmò! Se konsa, nan jou pase yo. Yanick Joseph, ansyèn polisyè, manb Fantom 509, te konn ap manifeste nan lari Pòtoprens. Pale nasyonal tèt dwat! Pale nasyonal tèt dwat! Kisa yo pral fè nan palè nasyonal? Yo pral dechouke Jovenel Moïse. Ebyen, òganizasyon Fantom 509, yon gwoup teworis pèp ayisyen, ki t ap mache mete dife nan divès biwo Leta, boule afè moun. Donk, lè otorite alepòk wè sa, yo te mete avi de rechèch dèyè plizyè manm ki fè pati de komite Fantom 509. E non sèlman sa tou, anbasad amerikèn te mete yon nòt deyò pou fè konnen Fantom 509 se yon gwoup teworis. Ebyen medam matmwazèl e mesye, Yanick Joseph ki te gen entèdiksyon depa dèyè l e non sèlman sa tou ki te genyen avi de rechèch, nan avi de rechèch sa a te gen asasina, tantativ asasina, moun k ap detui byen piblik ansanm avèk byen leta. Kòm nan moman an yo tout te fè konnen se manti Jovenel Moïse tap fè sou yo se Jovenel kap pèsekite yo ebyen divès nan yo te kouri al kache an Repiblik Dominikèn. Lè Jovenel Moïse fin asasine frèzesè byeneme kisa ki pral pase, yon pye yon dan, yap retounen nan peyi dayiti kòm lèzasasen sont au pouvoir. Tu comprends. Avèk pwogram Biden nan, moun ou pa ta panse, moun ki te fè vi yo, gade non, plis parèt tèt yo kòm konpatriyòt, leve kò yo frap atè, ou wè yo devan nan ling, yo pral kay Tonton Sam. Selon dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou, medam, matmwazèl e mesye, madanm sila a ki rele Yanick Joseph te nan gwo difikilte nan nivo primati yè. e li menm mete divès voice deyò kote lap kriye, lap di kòmandan lagem, eske se lakoz tèt mwen, kòm ou konnen pandan dènye moman yo la li djouid, eske se akoz tèt mwen, eske mte gen manda kont mwen, kisam te fè hahahaha. Adje, madan Yanick genlè bliye sal fè nan peyi Dayiti. Ekwi, eske se lakoz tèt mwen? Eske se lakoz tèt mwen? Eske se paske se chevem? Ebyen, polisye yo kenbel, yo bastonnenl byen bastonnen pèp ayisyen. Epi kounya la, lè kòtèj PM pral soti, donk manzè tap fè bri yo. yo humm sa w tande a yo yo gen yon jan yo metrize manzè donk medam matmwazèl e mesye aprè anpil varad li depale anba menòt m pral fè w tande aahh aahh aahh aahh kite m kite m aahh mezanmi kite m aahh. Ah ah kounya la yo met manda dèyè moun poutèt yo djenn ala ala kote fanm odasyez se se pou djèdjèn mwen aswem nan vòlè ou genlè bliye sa w te fè madanm non madanm nan genlè bliye sa l te fè sa fantom 509 te fè nan lari pòtoprens nan nan nan madanm achiv yo la. Achivyola se vre zafè kochon pa zafè bourik. Aedos yo menm ansanm avèk Ariel plis la polis nou pa ta sipoze rantre ladan. Men lè wap vin pran poz eeh tu pleures femme forte bon banm fè w wè bon m fè w wè kiyès ou ye non men Yannick men Yannick ke je konè mwa. Sa se Yanick Joseph ke mwen m konnen. Mouchwa wouj nan men li. Ki lwa k pot mouchwa wouj? Bon, je ne sais pas. Palè nasyonal tèt dwat. Viv lib ou mouri. Talè, ou poko lib ni ou poko mouri tou. Ha ha! Eey! Ou genlè ap pran mouri anvan lib la. Ha ha ha ha! Ala traka pou lave kay tè ou nan peyi sila. Ala kote gade blofa visye mesye se peyi Dayiti. An ale Yanick. Ese se pou tèt mwen. Ese se pou tèt mwen. Ese se pou pitit mwen komanda. Pase se gade ti video sa. Gade kaka. Sa yo ta lè polisye li mesye. Nèg yo pran met papye nèg la deyò yo pran machin nan yo tire anlè nan tèt nèg la epi yo met dife ladanl menn. Ooh nèg yo mechan mesye. Sa e gang wi. Mon Dieu nan kote kote chofè sa mesye yo ooh. Sa deja an nou komanse nève wi mesye lespri yon bèt ja nou pa konn gad yon bèt lespri yon bèt nou te poun delibere 5 nèg sa yo nou te lanse boule machin leta aprè 8 èd tan si paskal pa libere nap boule tout biwo leta e nap touye moun pou nou se sa. Non, petite fille, sèche tes larmes, Kar un jou tu iras kay Biden. Libète ou lanmò! Libète ou lanmò! Viv lib! Bon! Ou pa t fè anyen konsa pi jan ou fè jan ou fè gen manda dèyè w jan ou fè ou te gen entèdiksyon depa dèyè w ou pa t fè anyen konsa frè se sè Byenneme ou genlè bliye kantite dega moun sa yo fè depi yo di w fantom 509 nan lari se tou chèche yon kote rantre tèt ou wi yo boule moto yo pase sou moun yo touye polisye yo boule kay yo boule biwo leta yo boule machin moun. Imajine w gen malere ak malerèz ki fè plis pase twa kat lane ap travay pou yo kapab sanble pou yo achte yon ti machin. Epi yon bon maten, yo kwaze sou wout Dèlma ansanm avèk nèg Fantom 509 yo, epi yo fout dife ladan, pèp ayisyen. Dife yo mete ladan, yo san pitye, yo tchake kawotchou, yo kraze vit epi yo vire do yo. E sak fantom 509 la epi pil moto rrrrrr mele ansanm avek gang epi eehh eehh gon lè yo pase devan anbasad o wi yo prale aeroport tousen louveti koko biww anbasad amerikèn di eehh oganizasyon teroris kriminel yo ye yap touye moun yap touye polisye yap boule afè moun pèsekisyon politik madanm sa floup yi volel tonbe sendomeng. Ala traka pou lave kay tèt. Nou genlè bliye sa nou fè nan peyi sila. Palè nasyonal tèt dwat. Nou pral pran Jovenel Moise epi jounen jodi a. Al yo nan primati epi se konsa yo ap chiroko ou. Konba ret, konba a genlè pa ret konba ankò. Enposib. Kot viv lib ou mouri a. Jan ou fot. Ah non Yanick pa fè sa ou menm kap kriye kap bave konsa eehh non faut pas ainsi ma chérie toi la petite m'en bonne wi ya manbo ya manbonne eehh toi la petite manbo dans la rue de port au prince pam sa eehh li pou mouri li pou mouri fè makak bobo atè mwen pa konn sak fè ou pat tou pran kolera non. An palè nasyonal, devan le mond antye, devan pèp ayisyen an, minis jistis la, ou genlè bliye w te di w pral kase prizon. Ou genlè bliye w te di w pral kase prizon ma chérie. Ah nan nan, ou pral kase prizon, si se pou tout prizonye, tande deklarasyon polisyè wi, si se pou tout prizonye yo deyò pou nou ka pran yon polisye w te arete. Ou 48 èdtan, yo pa jwenn chèf dakizasyon. Mwa nou tout ap pale, ultimatum 6 èdtan a mini jistis la, si l pa degaje l, li libere polisye a, ebyen n ap kraze penitansye nasyonal plat, se pou tout prizonye l. Lè sa w te sou twòn ou ma chérie. Epi kounye w vin eehh eehh eehh eehh. Hey! Frèz e sè, banm fè w tande deklarasyon Yanick nan. Mwen menm mwen wè nou ap pale de mach, mwen menm on sèl bagay mwen wè la pou le moman la. Nou bay, nou bay minis jistis la on iltimatòm de 6 zè de tan, 6 zè de tan li pa lage Pascal Nap virel janl vle a. Janl vle a nap virel. Paske Pascal yo pa gen chef dakizasyon pou li pandan 48 heures de tan. Sa vle di yap chèche yon bagay pou yo mete sou li. Donk nou menm sil le fo pou penitansye kraze plat pou tout bandi deyò si se sa yo vle kom mwen konnen ke penitransye kraze plat la nan avantaj yo. Ok li nan avantaj yo paske se sa yo bezwen menm yo pa wè kòman yo ka lage penitansye konnya yo bezwen se lapolis ki pou lagel pou yo anben si pou nou antre andan penitansye pou nou al pran Pascal nou pral pranl nou menm ou konprann mwen menm pou mwen menm la son iltimatòm pou nou bay misye de 6 heures de tan li pa lage li pa lage Pascal nan prizon an ebyen nou se dlo a nap pran fòm vaz la se sak pou fèt. Frèm banm don ti pawòl tande. Vagabon ee nan leta isi men kòman yo ye yo bezwen kraze prizon an la pou yo al fè eleksyon donk kounye a la yo konnen si yo kraze prizon an yo pral yo gen twòp chay ki pral sou do yo yo bezwen kounye a Pou se lapolis ki kraze prizon an pou yo. Anben nou menm, nou pap bay legen, nou pap bay legen, nou pap pran nan entimidasyon. N ap antre anndan prizon an, nou pral pran misye. Nou pral pran misye! N ap lage tout komisarya pou n al dirije nou vè Benetansye pou n al pran Pascal anndan an. Nap met grenn nan bounda nou paske neg sa yo ki nan leta kap jwe tout ti vis avè nou yo pa gon kote yo aprann vagabon dayè si gen pou vagabon se polisye k vagabon paske nou menm nou fè tout bagay nan sant nou gen may nou konn koman poun met pyèj dayè se nou ki pran fomasyon nap mont nap jwe ti jwèt la avè yo tou ou pa konprann nou pap kraze prizon pou nou pou yo men nap antre andan penitansye nap sèke penitansye nap antre andan penitansye nal pran paskal. Fini! Si nou ap nan men nou, mato nou ap nan men nou, n ap kraze baryè a, n ap pran Pascal anndan an. Ou konprann sa m ap di w la? N ap kraze kadna e n ap met kadna, nou pap kraze penitansye men nou pral pran Pascal anndan an. Li jan yo vle a. A la gè kòm a la gè. Adje wi dan! Kraze penitansye, mete tout bandi deyò. Humm! Ultimatum sizèd tan, tèlman yo te pwisan. Tèlman yo te gen gwo bòs men ou son lè bòs mentnan bon boulòs lage pyel depa la gan Edou reset peyi a l pa la Dimitri vorb ret deyò li pa tcheke pou nou epi eehh eehh kisa m fè kòmandan eehh kisa m fè kòmandan e mèt manda Denis se pou pitit mwen e se se pou cheve eehh. Yes medam matmwazèl e mesye e zo a kole nan gòj yo konsa wi eehh eehh aah èske se pou tèt chevem medam matmwazèl e mesye e solid nou pou jounen jodia jan nap gade imaj sa. Non. Tande, ki kote sou komisarya sa ye? Resi gon zòn m pa konnen pèp ayisyen. Nan ki komin sou komisarya sa ye silvouplè? Twa ti chanm kay ak galri pou lapopo sou komisarya de lòs paliz. He non m confuse. Sak los palis la silvouplè? Nan ki zòn? Pèp ayisyen eksplike m pase m resi pa konn zòn sa. Kounya gade ti sou komisarya lapolis. Li pa gen twalèt anndan l non kounya la pou la Hey! Pou lapolis pral nan pou pou pèp ayisyen, zam ni bandi epi kounya la pou l leve 2 pye l mete anlè konsa? Han! Li nan vip pip. Sa se youn. Pou la polis fè manje, la polis pral gen ti kizin. Ti kizin epi pou la polis nan chèche bwa, bay jan zòn nan ya la pèp ayisyen wè la polis pral nan chache bwa. Pou met a tè pou l fè manje. A la traka pou la polis wi mesye. Ki kote sou komisa. Eyy! A la traka papa nan peyi sila. Atche! Yo pase mizè papa isi. non la police pase mizè la police soufri anpil on jèn ou yo lague w nan yon sou komisarya konsa e ou k pwal chèche bwa pou fè manje wi ak pwal chèche bwa pou fè manje nòmalman ala traka pou lave kay tè nan peyi sila medam matmwazèl e mesye jan kem te anonse w yè ebyen bandi nan okay touye yon kanbis. bandi ki touye kanbis la, sa te lakòz ebyen gwo kouri nan vil sila e non sèlman sa tou, anpil moun te kòmanse ap poze kesyon sa ka pase konsa nan vil Okay, bandi soti pou pran vil la, pandan dènye moman yo la, divès move zak malonèt fèt nan komin nan, yo mande pou otorite konsène yo degaje yo prese prese pou kapab retabli lapè e non sèlman sa tou, moun ki. tiye kanbis la e pou lajistis kapab mete l an mouvman dèyè moun sa. Nan aprè midi, toujou nan vil Okay, gen yon jenn gason li menm m pa konn sa k pase l ki pouse l dege nan dèyè l, misye t al tante pou l vòlè yon moto, ebyen l pase move moman anba men popilasyon an, yo woule l anba makak e se boule yo ta pral boule l tou vivan. Bib bon chans pou misye malerezman pou popilasyon an lapolis vin parèt sa w tande a lapolis tou pran misye ale ansanm avè l se sak fè yo pa fè misye fè vwèl pou peyi san chapo. Medam matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w sa kap pase nan chili mezanmi son bagay ekstraòdinè nou konnen pandan dènye moman yo la dosye paspò m pa kache di w se pa ti koze piti. Donk nan peyi Dayiti tankou nan divès lòt peyi, Ayisyen ki bezwen paspò vrèman vrèman ap soufri. Donk kounya la, lè ke gen yon ajan oubyen yon moun ki responsab kap travay nan anbasad oubyen nan imigrasyon ki fè w jwenn yon paspò, o, ou gen pou w peye l pri l pat vo tèlman yo ap fè w chantaj. E si w se jenn fanm? Non sèlman wap peye kòb e non sèlman sa tou ou pral brase, wè sam diw la ou pral fè moun nan dous mete sou tèt kòb wa toujou. Ou kwè se koze. Epi medam matmwazèl e se mesye nan fouye chèche gen yon demwazèl ki chili ki ekri nou ki voye kèk konvèsasyon l te genyen ansanm avèk yon responsab nan anbasad sila. Demwazèl la ki te bezwen paspò, paspò l ekspire donk. e li tcheke tcheke pou wè kòman l te kapab fè paspò a pi vit ke posib. Ebyen medam matmwazèl e mesye, nou kapab kòmanse konvèsasyon an konsa. Li ekri l di l tèlman kontan, li pa jwenn mo pou l remèsye moun nan pou paspò a. Moun nan voye mesaj pou li l di, ou pa t kwè nan mwen, aprè l fin voye foto paspò a ba li. Demwazèl la reponn, M te kwè nan ou, pa di sa. Li di ok. Moun nan reponn li epi l voye yon dezyèm mesaj tousuit, Si m ta di ou emèjensi mwen fè pou paspò sa a, ou t ap ban mwen 10 plimen. Epi l ri. Demwazèl la reponn, Ou t ap gen kè plimen m pou yon paspò vre chè? Li ri epi l di, Ou fèm ri wi Humm ala traka papa Sa se youn Li pral ekri demwazèl lan ankò Depil nan menm Map blo tout aktivite mwen genyen nan anbasad la Poum ke mwen kapab soti avèw Sa son lòt tranch konvèsasyon Demwazèl la di ok pa gen pwoblèm map tann ou. Epi l ekri li di, M pa kwè ou te ka anvi sa ke mwen non boo. Li di l, Ok cher. E m pap ba ou manti, si se pat yon kondisyon konsa mwen pa tap bay misye tout chalè sa mwen ba li pou paspò ou a. Li di, Ki kondisyon? Pou soti ansanm ak mwen? Ebyen, ok, m konprann. Humm lè w bezwen ou blije mete w tou piti jiska se paspò a fèt humm. Menm si w te ofri m kòb mwen pa tap mete tout chalè sa. Mwen pa ta ofri w anyen non chè se ou k te di se nan otèl pou m vin dèyè l map vini. Atò kounya la pou al chèche yon paspò se nan otèl heyy ala traka pou lave kay tè. Un moman merite epi l ri. 3 zè de tan pap yon pwoblèm non pou nou ta pase ansanm malgre ou dim sa fè lontan ou pa rantre nan relasyon seksyèl kounya tu vas plumer pour un passeport ala traka papa epi nan mesaj ki di 3 zè de tan pa yon pwoblèm pou nou pase ansanm demwazèl la reponn non li pap yon pwoblèm demen maten bonè map tann foto a epi nan demen maten li ekri li dil bonjou kijan li ye pèp ayisyen epi li voye foto paspò ba li kounya la fòke ou bay 10 plumen ti konpran epi pou ka pou ke ou kapab jwenn paspò a ala traka pou lave kay tè ou konn sak di nan peyi sila pèp ayisyen bon se vre ke popilasyon an konplis nan sa kap pase a paske gede papye wal fè Moun nan la, leta peye l pou l ba w sèvis, epi kounye a la l gen yon chantaj l ap fè w sou tèt sèvis leta peye l pou l ba ou a. Èske w konprann? Ou vin fè yon papye, moun nan di w konsa, ebyen w ap bay tan wi, tandiske leta ap peye w pou w ban m sèvis la. Epi nou menm nou rantre nan lojik la pou ke nou ka di pitit mizè m pase pou m jwenn papye sa a. Etan kantite kòb ou pou ka ouvè kò w sou lòt la pou w fè konnen men kantite lajan w te depanse pou w te genyen l donk li menm li p ap ka fè l. Sa pa gen oken sans. Sa pa gen oken sans. W ap travay nan anbasad ebyen ou la se pou bay sèvis ansanm avèk sitwayen peyi w ki nan lòt peyi fò w bay sèvis. Poum jwenn paspò, bagay ki pi raz ou pou jwenn paspò epi kounya la wap chi ay chi ay sou tèt paspò pou wap gade paspò a epi pou wap met pou nèg la. Yo ravaje m wi pou m jwenn ti tèt paspò a. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Medam, matmwazèl e mesye ou ka konprann jis ki kote kòripsyon an rive. Atouka, chanjman peyi sila nou pa di l fasil non. men l difisil, gen anpil travay ki pou fèt. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la Repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Ou raple ou deklarasyon jeneral sa nan baz Odma? Jounen jodi a, frèz e sè byeneme, plis pase 3 komisarya fèmen nan depatman Latibonit, lapolis pa an sekirite. Men ou raple ou deklarasyon endividi sa, ki te fè konnen yo te nan travay yo byen pwòp, se depite pwofàn lè eleksyon k ba yo zam, bon si se mwen menm kap di ou ka pa kwè, ann tande deklarasyon. lola m gon yon zam konsa ki vann 4000 lola ameriken mwen menm yon ti blòdè tankou m nan gen 4000 dola ameriken non pè chili m ta pral oubyen brezil sa e pwofàn ki ba nou l lè eleksyon sa e depite pwofàn ki ba nou l lè eleksyon wè sam di w aprè eleksyon kounya l mande nou pou n depoze zam. E n di depite n pap ka depoze zam? Bal advèsè n te gentan genyen. Men sa m di w, valè moun ou fè nou tchwe pou ou. Jounen jodi a si n al met zam atè, pèp la ap mache pran nou. Se pwofa n ki mete nou bandi. Nou menm nou pa t bandi. Mwen menm m rive nan reto. Men sa m di w. M rive nan reto mwen menm. Mwen relèv. Hum. Pi devan n a konprann pouki. Fin ba yo zam. ou al fè eleksyon, epi apre eleksyon wap mande yo pou yo depoze lèzam, e moun ou te fè touye pou ou yo, popilasyon pral mache pran yo, yo pa ka depoze lèzam konsa, a la traka pou lave kay tè ou nan peyi sila, epi lè yo ap pale gwo franse, vès yo sou yo, pa pran yo o serye, epi tout jounen gang ap site non yo fè yo konnen se yo menm ki mete yo nan sitiyasyon. Kilè map tande omwen 30 pousan politisyen nou yo pèp ayisyen, jenès, anpil jenn gason nan katye popilè yo ap site non yo pou di yo ebyen men ki kote m te ye wi, se gras ansanm avèk depite entèl, senatè entèl, lidè entèl ki mete m la a. Si jounen jodi a m ka fè kòb si jounen jodi a m kab itil peyi m, si jounen jodi a m ka entegre nan sosyete a, mwen ka pale sou moun, mwen ka pran desizyon nan non peyi m, se gras ansanm avèk otorite entèl. Ki lè m ap tande yon diskou konsa? Lè m di w Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete a, ou dwe panse se blag. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Bon, nèg kafou pa konn sòt. non mwen e sam konn nèg kafou pa janm sòt pale nou nèg kafou temwanye. Nèg kafou pa konn sòt malgre nèg kafou lèd men yo pap janm sòt jamè. On continue avec le musique. Eske w wè kot kòripsyon an rive? Nèg kafou pa janm sòt non nèg kafou pa janm sòt ou dwe panse w ka manje m non w pap manje m avec le musique wa nèg kafou pa janm sòt. Ann kite sa la pou l pa fè zi. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la République des coquins, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra verra, ki mourra cacara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Au revoir, à la prochaine, bizou bizou, one love.